Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay la mare nan vil okay, anpil kout bal ap pete. Paske popilasyon li menm li pran la ri, e popilasyon an vle, m ta kapab di, fè revandikasyon l pase. Quelle est la revendication des gens? Nou konnen, manifestasyon k ap fèt jodi a la nan tout peyi a, se pou di non ak ensekirite, men ensekirite a li lakòz anpil lòt pwoblèm. Pa egzanp, nou te evoke kesyon avyon k ap fè Pòtoprens Okay, ebyen, m ta kapab di sa a susite la colère des gens du Kay, ebyen, Se sa k fè yo menm yo pran lari. E premye bagay yo fè, yo ale nan ayewopò Antwàn Simon. Podyab te gen yon ti avyon ki li menm nan ayewopò la, ebyen popilasyon an pran ti avyon sila, yo fè wout pa yo avè l. Aparaman m ta kapab di yo demonte l paske gen anpil pyès yo retire ladan l. Nèg yo ap pouse ti avyon, y ap fè ti avyon pran wout pou kapab ale nan kat chimen. Rive sou lari an, ebyen eh m ta kapab di, les forces de l'ordre ki yo menm sou plas kòmanse pete bal. E anpil moun kouri, moun ki fè nan raje, moun ki abrite kò yo la pou pa pran bal. Sitiyasyon an te vrèman mangonmen o nivo de la ville des Cayes. E vwasi pou vou les images. Kote ke moun yo menm, yo moute abò ti avyon, yo ap depatya ti avyon paske yo estime ke, ebyen, eh fòk pwoblèm nan li rezoud. Se pa yon kestyon de fè kous davyon eh, kay pa o prens, men se rezoud pwoblèm ensekirite a. Paske malere yo menm ki o kay, yo pap ka vin pòt o prens. Moun ki pòt o prens ki malere, pap ka ale o kay. An nou swiv. Veni papa. Nèg mwen yo sou avyon yo ye la. Veni. Sou avyon yo ye la zanmi. Nèg menm bak nèg yo fèl fè. E premye fwa mwen wè sa Haïti. Menm bak nou fèl fè. Avyon fè bak. Menm nou menm. Sa e jet sa. Eni. Gade pou wè. Sou avyon nèg yo ye la, sou avyon nèg yo ye la. Nèg yo ap pouse l. Se sèl Ayiti mwen avyon fè bak. Meni cheri. Eni. Sou avyon yo ye la granmoun. Kaka k ap fèt. Kaka kap fèt nou pa nan rans nou menm sou avyon yo nèg yo ye la kanpe goumen l ye nèg sa yo kap kraze peyi a renni nèg sou avyon n ye la nou prale avè l kanpe goumen l ye kanpe goumen l ye menni kanpe goumen l ye. Pèp sa a se pèp ki pi pasifik ki genyen, m ta kapab di, nan kontinan an. Men ekoute, piga nou fè l fache. Depi nou wè pèp ayisyen an fache, pa gen anyen ki kapab fè l mete dlo nan diven l. Nou konprann? Paske jounen jodi a la a, lè yon moun wè pèp la kanpe nan lari, pèp la erije barikad, pèp la ap di non ak yon seri de bagay, ebyen, m pa kwè w ap di pèp la antò. Men se sèlman evite twòp vyolans. Evite twòp vyolans paske dèfwa nou konn antre nan yon lojik kraze brize epi nou peye l pa lasuit. Men ekoute la a m panse ke e lojik sa a ebyen eh fòk pèp la konnen ki sa ki bon pou li. Se pèp la k pou fè chwa l e anpil moun swete ke a pati dojodi ebyen eh se pou pèp la pran desten l an men Paske defwa dirijan yo pa vle tande. Dirijan yo pa vle fè anyen. E lè sa se nou menm ki an difikilte nou menm pèp la. Nou pral kite w avèk kelke video donk les premières images euh, de la capitale konsènan manifestasyon sa ki ap fèt nan Pòtoprens jodi a la e pi un peu plus tard nou pral tounen pou kapab pote lòt imaj ba ou e pi dans la soirée c'est peut-être le moment de revivre toutes ces images là. An nou swiv. Nou prezan la paske nou vle viv, nou vle gen sekirite. Nou vle genyen yon gouvènman se ayisyen ki mete gouvènman sa a. Nou pa vle Ariel Henry ke yon twit mete premye minis. Aprè 8 mwa pa gen okenn pwogrè ki fèt nan maladi a. Nou bezwen, antouka mwen menm e anpil lòt moun ki vin la a, nou rekonèt ke akò Montana a se yon altènativ ki fyab e ke donk yo te di ke nou pa t bay prezidan, nou pa t bay premye minis, nou fè eleksyon nan sen nou. nan yon gran alyans, se yon gwo akò politik, nou espere ke par la force des choses, pa fòs popilasyon an, pa tout òganizasyon ki mete men ansanm yo, ebyen peyi an, epi fòs kontrè yo, fòs k ap kreye nou pwoblèm yo, y ap rekonèt ke fòk nou mete gouvènman nou nan pouvwa a. Non, se pa atant sèlman pou nou genyen, fò nou kontinye travay, fò nou travay pou nou kapab fè ke dezòd sa sispann nan peyi a. Fòk nou travay, se pa, se pa di sèlman pou nou di sa, fòk nou fòse gouvènman fè l. E li klè ke apre 8 mwa, Ariel pa kapab, Ariel pa gen lejitimite e l pa travay pou l jwenn lejitimite a tou. Bon, nou menm, nou menm nan Pati Popilè Nasyonal, n ap raple jodi a se 29 mas. 29 mas 87, 29 mas 2022, sa ba w 35 an depi yon konstitisyon, nou, pèp la te sou san l te vote yon konstitisyon pou te regilarize règ jwèt la. Malerezman, nou gen yon pakèt dirijan san koutcha, yon pakèt dirijan san konsyans ki pran konstitisyon yo chifonnen l, yo pase l anba pye. Se sak fè jounen jodi a ankò nou nan lari nap di aba kidnaping, aba lavi chè. Or nou konnen peyi a gen ase resous, si te gen yon jesyon rasyonèl de sa n gen kòm resous, nou pa tap ka nan lari pou nap mande dlo, nap mande sekirite, nap mande manje, nou ap mande kouran. Donk jounen jodi a nou panse ke se yon jou ekstèmeman enpòtan nan lavi pèp ayisyen an kote nou pran yon lòt fwa ankò pèp la sipoze pran desen l an men, pou l fè yon lòt 29 mas. Yon lòt 29 mas, se arive chase rejim sa a, arive kraze Leta sa a pou konstwi yon Leta sèvitè kote ke tout moun ka viv tankou moun. Paske li inaseptab, an plen venteyinyèm syèk, pou pèp la ap viv nan kras, pou pèp la ap viv nan lamizè, nan fatra konsa. Pou gen swadizan yon pakèt dirijan san koutcha, yon pakèt moun ki pran tèt yo, ki izipate pou espas pouvwa pèp la, enben, Se yo menm kap fè nou moute le Selvado ki fè kidnapin tout moun ap kriye jounen jodia pa gen moun ki egzan se jou ap konte se jou fè se jou lou wè donk nan sans sa nou menm nan PPN pati popilè nasyonal nou pran lari pou nou di aba kidnapin di aba kidnapin se di aba Ariel se di aba avèk tout abolotcho yo ki avèl yo kap bal kowòm paske si nèg yo pat vann lit pèp la aprè Jovenel fin mouri nou patap la e sa fè nou menm nan PPN nou panse ke Fò pèp la pran desten l an men, fò pèp la pran desten l an men yon lòt fwa ankò pou l chase tout abolotcho sa yo pou omwen li konn ale mye. Pase byennèt kolektif la, byennèt kolektif la nou panse n ap goumen fò pèp la ka rale yon souf. Wi, nou la an solidarite avèk popilasyon an ki di l bouke avèk bagay ensekirite sa a ki anpeche popilasyon an viv. Sekirite se byen komen nou genyen e Leta gen mwayen l an men l pou l bay sekirite. Prezans nou la se an solidarite avèk mouvman sa a ki kòmanse sèlman jodi a. Fò l kontinye e fò l manifeste l sou plizyè fòm pou n kontinye reklame dwa sa a pou gen sekirite nan peyi a, pou etidyan yo ka al lekòl, pou machann yo kapab vann, pou tout moun kapab viv nòmalman, pou k sikilasyon kapab fèt nan sid peyi a avèk rès kapital la pou ke lavi a reprann. Se pa kesyon de kapasite, se responsabilite otorite yo pou yo reponn a revandikasyon sa a. Se yon nesesite pou gen sekirite nan peyi a, pou ke fòs de sekirite a yo montre kapasite yo pou yo pwoteje e sèvi popilasyon ayisyèn nan. N ap kontinye, n ap kontinye otan de fwa ke l nesesè, sou tout fòm ki genyen, gen petisyon. Genyen mach, gen manifestasyon pasifik, n ap kontinye reklame pasifikman dwa sa a pou ke popilasyon an viv an sekirite. Gen plizyè manifestan la a ki di polis la te gen kèk abitil, ki ap mande e respekte plizyè akò. Ou menm, èske ou antre nan lojik sa a? Ekoute, nou menm, nou konnen nou nan yon lojik de dyalòg ant tout Ayisyen. Se pa yon akò k pral rezoud pwoblèm ke n gen la a. Pwoblèm ke n gen la a grav anpil. Se yon peyi ki totalman dezòganize. Peyi a totalman ruine. Peyi a nan ensekirite. Donk se pa yon moun. avèk yon akò pral rezoud li. Se nou tout, se mesaj sa map kontinye fè pase, se nou tout ayisyen ki pou met tèt nou ansanm, kèlkeswa akò ke ou ka reklame ou de li menm, kèlkeswa pati ou kab ye a, fòk nou met tèt nou ansanm, se linite, se linyon e la rekonsilyasyon ki kapab fè Ayiti diferan. Yon mach pap mete fen a ensekirite, yon mach pap mete fen a kidnaping. Fò n kontinye reklame dwa sa a pou gen sekirite e fò n kontinye egzije de otorite yo ke yo pran de dispozisyon, mete polis tout kote pou ke nou redui bagay sa a jiskaske nou elimine l nan aktivite kriminèl ki gen nan peyi a, ki gen tolerans yon seri de moun nan peyi a, ki finanse pa yon seri de moun, nou pa ka dakò avèk sitiyasyon sa a. Mesaj unik e deklarasyon nan okazyon 35 èm anivèsè konstitisyon an, ki sa li ye? Mesaj la se ke nou gon peyi pou nou refè. Fò nou met tèt nou ansanm, fò nou ini nou pou nou refè peyi sa a. Yon konstitisyon se yon lwa ki di nou kote nou vle ale, ki vizyon ke nou gen pou peyi a. Donk fò nou gade otou de li menm pou nou jwenn yon egzèsis an komen de solidarite nou antan ke pèp de Ayisyen pou nou di pou nou viv ansanm pou nou kab pote chanjman nesesè nan peyi a. Mèsi anpil. Prezans mwen nan manifestasyon sa a paske ryen na chanje dan peyi an. Sitiyasyon an kontinye deteryore. Nou te nan yon sitiyasyon ki mal sou administrasyon Jovenel Moise. Kounye a, nou nan yon reyalite ki pi mal sou administrasyon Premye Minis Ariel Henry. Donk nou la a kòm ansyen palomantè, kòm sitwayen, kòm moun ki nan kado a pou ke nou di nou menm nap kontinye sipòte pèp ayisyen an. Menm kwè nou te fè pati de kado a te nan 11 septanm. Men ki pwoblèm ki genyen, sè ke se nè pa le fèt davwa sinye on akò ou te kapab repwoche kado a, si nou te fè la soud orèy menm jan anpil lòt fè l, ou te kapab repwoche kado a si ke nou te konfòte nou anndan on pouvwa, paske genyen de moun ki jounen jodi an. Le fèt ke yo gen moso gato pa yo nan men yo, le fèt ke yo pwòch gouvènman, yo wè se kòm si yo pa wè. Men nou menm Kado a, nou te pran angajman pou ke atravè akò a, pou ke te gen yon klima de sekirite, pou ke n te konbat kidnapping, le fèt ke rien n'a été fait, donk nou kontinye la nou menm pou nou denonse l'inaction, pou nou denonse la mauvaise gouvernance. Antouka mèsi la famille, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!